Meni gade. Gad lè liye m boko manje. Jesus is Lord! Bon sa m ta fè la? Ba anwo m ba anba. Men, gade. Jis sa l wap tann mwen peye w wi. An men Soso mèt bloke l. Ou mèt bloke sim nan. Dayè l pa itil m anyen. Sa epa kob lap konte la. Pral metem an diva la poum pran kob la la. Sel bagay. Salut le bon. Salut madame. Tale. Sa epa ou te di wap vin kotem avan ye a. Humm. Pase map pase. Ou pa e lè w kanpe wap pale, m'en e pa dat m'en map tann kòb on kòb sòl pou al nan mache ou menm e lè w kanpe ap bay blaga zanmi. Zanmi banm kòb la m'pot bay granmoun nan tande min. Granmoun nan be al fè manje mwen renmen grangou. Mwen male tande zanmi. Jesus is lord. Pase w devan m nan la. Ki bò n prale nan Lavalas la?